Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout le monde est ok ba wi sa va ale m panse ke pral gen anpil kritik men ekute on est la fòk yo kritike w e map di tout moun mèsi les gens qui font des commentaires pour dire ekute menm Jezikri brother ebyen yo voye wòch sou li yo touye li ebyen kiyès moun ki pap jwenn kritik Sou latè Sitou depi se sou latè ou ye Alò jis avan de kòmanse fò m di nou ke mwen vle pataje chanson sa avèk nou Sè de Timilien ap se a pete Koute sa! Eklatman sosyal la pa twò lwen! Adye Bondye! Timilien! Lè ayisyen ede ayisyen konsa ben sa fè du byen. Donk gen anpil lòt chanèl ki yo menm poste e chanson sa an retou e m pa kab di nou ki kote pou n al gade l paske y a tèlman de partaj sur youtoub anpil chèn poste li il sufi tou senpleman de tape abse a pete ti milyen. Big up tchenbe rèd pa moli bon bagay. Izo a parle pour dire quoi? Kout sa. Map salye tout moun kap viv lan mond lan nèt spesyalman Ayisyen m yo Kòman nou ye kòman nou ye M pa vin pale anpil la bay 3 minit sèlman 3 minit E moun Akayè moun Kabarè poze nou si n pa poze nou nap wè l. wè moun sous matla tap bat kò yo, depi se sivil kap soti nan zòn minotri ki pase anba yo rache yo, m voye dinozò yo al kote yo nan sous matla, yo lage, m tou pran zòn sa. Nou jwenn anpil la manchèt wi, nou kite sa yo atè. Nou te fon reyinyon kilè sa, nou vini nou atake, e pat atake non, nal dèyè atake sous matla nèg mwen yo, Nou kite anpil atè, sak gentan kouri kouri. Evin a blende, sak gentan kouri kouri. Kilè sa nap fon reyinyon andan kabarè? Dinozò yo al ban n vizit, sak ret atè ret atè sak gentan kouri kouri. Dinozò yo, nan sous pat la poze, pa atake moun yo kabarè. Moun kabarè akayè poze n. Pou sa pa pi grav. Paske depi n ap bat kò nou, ou wè kote n ye a, e la m pral jwenn nou. Anndan kabarè. Li ka pi, sa ka pi grav. Apre sa, m tande Bwa Kale, Bwa Kale. Si gen yon bon Bwa Kale k ap fèt, fò Izo pran nan Bwa Kale. Fò Ti Lapli pran Bwa Kale, Frè Manno Van Bwa Kale, Kelly Bray Bougòy, Jeff, Luckson, Vitelòm, Lanmò San Jou, yeah, fò nèg yo, fò tout pran Bwa Kale, si gen yon bon Bwa Kale k ap fèt. La m wè gwo pakèt inosan y ap tiye nan lari a, m tande Bwa Kale, Bwa Kale, moun ki te gen kont a moun, Bwa Kale, Bwa Kale. Bagay, sa k pase Debisi a? Piga m panse kòmsi se de twa grenn moun ki melanje a de twa lapolis fatra, de twa polisye fatra. Yo panse yo fò non, en en. M tande n kanpe an bwa kale moun delma m ok majorite yo a tout moun petyonvil non humm ebyen ou wè la nou menm nou kanpe an zam pale nou kanpe an zam pale m wè n ap rache inosan ap rache bagay mete n sou men nou vin atake izo lan kwen an depi n pa ka rache m sa pa gen bwa kale epi Trè byento nou ka jwenn yon ti vizit wi. Nou ka jwenn yon ti vizit. Yeah, Vitelòm, Lanmò, Lapli, Noman, Jeff, Lanjik sa w panse si n bay yon ti vizit anlè a? Ap gen twòp moun. Antouka. M anvi pran bwa kale. M tande m pran bal wi. Oh kot bal la. Nou konn sak fè mwen lage deklarasyon sa avan mwen fè analiz sou li se paske gen plis moun sou chanèl lan ki toujou ap di RL kenbe la pa lage kenbe la wap toujou jwenn sa paske gen de emisyon ke ou fè ou konn jwenn yon 30 kòmantè ki pa ale nan sans ou ki an kèlke sòt ap antre nan pèsonalite ou se pa grav men gen anpil lòt tou ki yo menm pa fè menm jan ak moun sa yo. Mwen pa t ap jwe jan de deklarasyon sa yo non, men ou konnen pou ki sa m jwe yo. Se pou sove dè vi. Pa egzanp, yon chèf de gang li kapab fè yon deklarasyon pou l di ke li pral manyen tèl zòn. Kounye a la, men ou menm ki gen deklarasyon sa yo, gen yon kantite de moun ki yo menm sou paj ou a, imajine w moun sa yo ki pral pase nan zòn sa a san yo pa t konnen ke chèf de gang sa a li fè deklarasyon sa a epi sa w tande a la a, Malfektè touye l. E sa pou konprann nan wi. Eske nou pa sonje yon lè te gon deklarasyon ki te fèt pou di moun pa pase nan Matisan jou sa. E mwen te kouri fè yon emisyon pou m di pèsòn moun pa fè nan Matisan. Malgre mwen fè emisyon an wi. Genyen de moun ki al pase sa w tande a la a lòbèy pete. Anpil pran bal. Donk gon bagay pou nou konprann. Fòk nou fè ansòt ke batay la nou byen mennen l. Paske ban m di nou byen, ou wè deklarasyon sa Izo fè la, èske Izo pè ou pa? Paske gon bagay m pa ka konprann, talè nou pral vini avèk deklarasyon Jeff e nou pral vini avèk tou deklarasyon Ti Lapli, se pa. Ansyèn deklarasyon non, deklarasyon li fèk fè. Jeff li menm, li fon ti pale ak TT, men m pa dakò pou ankenn bandi ap antre nan 5 mèt 50 jounalis. Sa a, m pap pran nan men kèlkeswa bandi a. Nou konprann? Donk depi nèg la se jounalis li atake, mwen menm m ap defann jounalis lan. San m pa vle antre nan lojik pou ke moun mete m nan menm, ee, panye avèk yon seri de journaliste. Paske chak moun ap fè travay pa yo. M ap fè travay pa m, lòt la l ap fè travay pa l. Kisa sa di nou, deklarasyon sa Izo fè? Èske se pou afebli mouvman pèp la? M ap di pèp la kenbe la. Kenbe la! Paske gen yon grenn bagay pou n di tèt nou. Imedyatman mouvman Bwa Kale a kòmanse, mwens de kidnaping. Se sa ki genyen kòm rezilta. Bwa Kale kòmanse. Mwens de kidnaping. Men Bwa kale kòmanse gen anpil zòn ki pa antre. M ta renmen konnen poukisa. Kounya la sa pou nou konprann èske deklarasyon sa Izo fè a se pa yon mannyè tou pou ta kapab pwovoke popilasyon an. M ap di pèp la pa pran nan pwovokasyon. Si n ap batay, n ap batay tèt frèt. Nou pa gen dwa al pote boure mal tou nan batay. Tande byen wi, paske li dou ke si pou gen bwa kale, nou pa vin pran Izo, nou pa vin dèyè Lanmò San Jou, nou pa vin dèyè Vitelòm, nou pa vin dèyè Jeff, ebyen sa vle di pa gen bwa kale vre. Donk se yon mannyè. Pou kapab pike yo vif, ògèy, moun sa yo ki nan bwa kale popilasyon an epi pou kapab pote boure sou vilaj non, nou poko la. N ap tann bon okazyon an paske gen yon lè k ap rive se bandi k ap pote tèt yo vini. E nan sa n ye la Izo? Se bandi k ap pote tèt yo bay popilasyon an epi popilasyon an li menm l ap bay bwa kale. Popilasyon an poko fè enkirsyon, li poko fè iripsyon an. Lè iripsyon ap rive pou fèt, w ap wè yon bon maten. lap fèt. Osi senple ke sa. Sèl sa m ka di pèp ayisyen an un maximum de prekosyon. Paske kounye a papa m oblije pale an parabòl pou ke moun pa vin endekse m kòm moun yo ta dwe bay bwa kale. Brèf, gen yon dam la m wè kap kriye. M pat konn non l non. Lè m mande kòman l rele yo di m se Kassoumi. Apre lè yo fin di m Kassoumi yo di m li konn chante. Lè m al gade m wè li fè plizyè ti videyo. Elle a même posé sa voix en tandem avec comment il s'appelle le type petit chef de 5 7 donc imagine que dam sa li menm kap fè ti mizik li la epi yon bon maten lap gade wè l parèt nan video sa pou lap kriye paske yo endekse li kòm moun ki ta dwe pran bwa kale dam nan pa konn kisa pou l fè. Pou m fini, antanke yon pèsonaj piblik, si nou bezwen telefòn mwen, m ap ba nou l. Si nou bezwen enfòmasyon, mwen bay aksè. Pou Digicel ba nou tout sa k te fèt sou telefòn nan. Ki apèl ki antre, ki apèl ki soti, tout sa k te di sou li, tout sa k te fèt sou li. Si o mwen nou jwenn menm 2 pou san, 2 pou san, 2 pou san nan tout sa n ap di sou mwen yo, si se verite. Bagè pou nou rache pa manchèt. Pou nou fè tout sa nou vle. Si sèlman nou jwenn 2 pou 100 de sa nou di an. Ap viv. Moun ap viv. Ap viv. Kouman imajine ou pou rete pou pi yon moun dire men. Pou ki sa ki sa fè ou. Ki deranjan w? Pasem pa wè anyen ankò m fè. Son moun ki tèlman renmen moun men. Son moun ki tèlman pataje tout sa m gen ak moun. Pa oblije vin yon moun pou detwi lavi w. Pa oblije vin yon moun pou tirel men. Fè men m pati m ap pati Polis ap vin rete m ap poze yon pakèt kesyon men wayy m pa vòlè m pa yo m pa fè sa k pa men chak fwa w ap leve ou jwenn yon tèks pitit ou. Manmi ou mankem manmi Sa sot nan Zaya pou yo pa tiyew manmi M renmen w manmi Pa mouri manmi Pa gen ken Ou se sèl moun m genyen yoo Mesye nou mechan Nou jis met yon dosye sou do moun Nou konnen se pa vre Nou jis konnen se pa vre En tout cas, moi, je ne vais pas dire plus.